Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon deja trè bon weekend an notre compagnie puisk ojodwi se samdi 12 novembre 2022 anpil dosye pou nou nan emisyon sila politik sekirite sa fè yon veritable fuzyonman e se yon bon melting pot nan kad emisyon sila gang zayann chèf gang kanaran 4 Lapolis touye l. Charles Jacquena alyas Zayann. Misye mouri nan echanj de tir avèk lapolis nan Kara 2 nan komin Taba. Chèf gang sila a ki plase pa Mesye Jeff ensi koni pou kapab simen laterè nan zòn Kanaran 4 e 5. te vin rekipere yon lajan pou kapab kite yon kamyon machandiz ale. Yon kamyon yo te detounen sou wout Kanaran an lè yo te kwaze lapolis sou chimen yo. Gen yon pistolè kalibre 9 milimèt yo jwenn an posesyon Zayann ki konfiske, daprè lapolis nan yon nòt li pibliye sou paj Facebook li. E toujou daprè lapolis, Zayann t ap dirije yon gwoup gang ki rele Yo p ap ka ladann. Ebyen Zayann se ou menm ki pa ka ladann. Li spesyalize li gwoup gang sa nan aktivite vòlè motosiklèt, detounen kamyon marchandiz, brakaj, anlèvman. Chèf gang sila a daprè lapolis te asasinen yon komèsant nan stasyon Kanaran 4 la e ki te patisipe tou. Lapolis ap manje yo tanzantan, men gwo chèf gang yo, yo malen. Gwo chèf gang yo, yo gen chans paske n ta kapab di se vrèman difisil pou lapolis manyen yo. Sa k fè lapolis pap ka manyen yo paske yo menm sa k ap batay yo, yo gen taktik. E anpil nan gwo chèf gang yo, yo pa al sou tèren an pou al batay ak lapolis. Men, malgre w wè lapolis ap fè tout efò sa, bagay la dejenere paske lè lapolis touye yon bandi, gen 3 jenn gason k antre nan bandi. Ou pa konprann non! Sa vle di ou wè ke prèske efò k ap fèt yo se efò anven. Pou w ta wè lapolis ap fè yon bagay, s on sèl jou ta kapab genyen yon operasyon similtane, epi ou tande yo fon fiksasyon sou Kwadèboukè. Yo mete 3 mil òm sou Kwadèboukè. Yo mete 5 mil òm sou tout Site Solèy la nèt. Yo mete mil gason pou vilaj. Yo di Gran Ravin, kenbe 2 mil sa nan men w. Yo di Krisla, kenbe 3 mil sa nan men w. Son bagay konsa k ta pou fèt wi. Epi sa w tande a la, si gon. On 200 bandi k tonbe pou jou a. Lè sa a, lapolis ta bay on bèl bilan. Eske n konprann? Fò m di nou tou genyen mesye Jean Alex ak ti vwazen ensi koni lapolis touye yo wi. Vandredi 11 novanbre 2022 nan site Doudoun nan Kwadèboukè. Tande byen nom vòlè sa yo nome Jean Alex ak ti vwazen ensi koni lapolis touye yo vandredi 11 novanbre 2022 nan site Doudoun nan komin Kwadèboukè. Mesye sa yo tap boukante kout bal avèk ajan udmo ki tap patwouye abò yon blennde ki rele. Ti Magali, se dènyeman la m ap gade Ti Magali mesye. Ti Magali prèske fini wi. Epi genlè se kounya Ti Magali nan batay. Depi w wè se kwadèboukè. Gade, ou te mèt wè Ti Magali an grapyay, an zo rat. Depi w lage l kwadèboukè l ap manje bandi kwadèboukè. Genlè se pou nèg kwadèboukè yo te batize Ti Magali. Wi. Lapolis bay nouvèl sa a nan yon nòt li pibliye sou paj Facebook li. 2 prezime bandi sa yo, lapolis t ap chache yo. Tande byen wi pou kisa yo t ap chache malfra sa yo. Pou enplikasyon prezime yo nan asasina krapile Josette Fils Desenclos ak 2 pitit fi li yo Saradji Desenclos. ak Sherwood Sonji Dezanklo. An kòmsi nèg sa yo ta konplis nan touye medam sa yo. Nou sonje lè yo te mete dife sou moun yo te touye blòk site Doudoun nan? Nou pa sonje bagay sa? Ebyen, nèg sa yo ta sanble konplis. Jounen jodi a, lapolis touye 2 nan yo. 3 medam sa yo, n ap raple yo te pran yo pou sib epi tou touye yo, boule yo. Nèg sa yo fè pati gang 400 mawozo ki ap opere nan site Doudoun. Zak sa te pase samdi 20 out 2022. Lapolis nasyonal fè konnen l ap chache 2 lòt endividi ki idantifye kòm etan ko otè zak sila. Lapolis Kontinye chèche yo. Paske ou imajine jan bagay sa te pase la pou jan moun t ap plenyen ebyen m pa kwè se yon zak ki ta dwe pase inapèsi. M pa kwè se yon bagay ki ta pase pou ke pa gen jistis ki bay sou dosye sila. Gen yon mesaj ki rive jwenn mwen se konsènan Kwadèboukè. Pou jou vandredi 11 novanm 2022 an. Li te anviwon 6 zè nan maten, nèg ak zam tire anpil bal nan zòn Latranblè, bò legliz Sen Lwi nan Kwadèboukè. Sa ki lakòz gen yon chofè kamyonèt ki viktim anba bal. Toujou sou wout Micho a, Kota, aprè moulen Jan Woden, nèg ak zam vide bal sou machin chay yo t ap travèse, daprè temwanyaj gen chofè ki blese. Donk, nèg yo toujou ap frape, tande! 400 mawozo toujou ap frape, l ap veye pou li fè zak. Sa vle di, bagay yo pa twò dous. Depi kèk tan la, m genyen enfòmasyon ki rive jwenn mwen sou Kwadèboukè kote ke Nèg sa yo yo menm, y ap frape. Men tanzantan tou, nèg Vitelòm yo vini, yo ba yo yon wach manman. Depi lè, tande byen wi! Izo te fè mesaj sa a pase. Vitelòm, Lanmò san jou. Lanmò san jou, Vitelòm. Mesye, pou ki sa goumen sa mesye? Pou ki sa goumen sa menm? Mwen menm, m ap poze tèt mwen kesyon. Map mande ok, eske son espedisyon ou fè lan bouda nou? Ki fè chak jou kout bal kout bal antre nou. Kado tande nèg lanmò mouri, ou tande nèg vitelòm mouri. Ki es ki fè viktwa lè konsa? Kounya n pral kite fatra kòm si fè viktwa pou nou. Lè nap goumen antre nou konsa, n pa konnen e pou advèsè a nap goumen? E advèsè a nap ede goumen? Antouka mesye, wè m pa rele n prive, m fè video sa pou, yè m fè video sa pou m lage n nan lari menm. Yè pou m mete n nan lari, pou m fè moun pou nou. M fè video sa menm. Wè, m fè video sa menm. Wè pandan m ap pale a, wè tire, a yon zam kòmsi y ap eseye. A yon zam y ap eseye, pa gèk gen bò kote m nan. Wè, m fè video sa, ok, pou m fè moun pou nou menm. Sa vle di. Pou nou menm kote a ok te gen yon video m tap gade m te wè lanmò se yon jou menm kote ansanm a vitelòm kounya pou m wè 2 nèg sa yo kap tire kout bal antre yo kounya la nou menm ki menm kote n pa met tèt ansanm kounya la ki konfyans mwen menm ki jis ou wè sa m di w la ki jis bisantnè ki jis matisan ki konfyans m pral fè nou en ki konfyans m pral fè nou si nou menm nap goumen antre nou antouka mesye Epa epa izo section God kap pale avèn la sa se atis la kap pale avèn rann atis la sèvis sa jodia ki jou jodia jedi imedyatman video sa rive sou nou mesye rann mwen sèvis la gè sa kanpel aprè sa mpral mpral rele n prive tou wi mpral rele n prive men fòm fè moun pou nou menm nou chita kòmsi gè gè gè gè gè gè gè oh mesye paske n pa konn fòs nou. Sa vle di tèlman n pwisan, nou santi kòmsi grenn nou plen men nou, kòmsi fò n ap konte kòn nou an antre nou. Pandansetan, lòt baz ki met tèt yo ansanm, e pa fò yo fò ke nou non, e pa pwisan yo pwisan ke nou non. Yo just met tèt ansanm. Ou wè sa m di w la? E sa k fè yo fòs yo. Sa k fè nou menm kòmsi pa janm gon tèt ansanm. Hein? W ap wè tèlman kòmsi nou fò, w ap wè m konn ap goumen la. Ou pa konn tande yo di konsa nèg 400 mawozo vin banm ranfò, nèg vitelòm vin banm ranfò, manti m pa janm jwenn ranfò nan men nèg. Wè, menm nou menm tou kòmsi pa gen nèg ki janm ki janm bann ranfò. Sak fè yon moun toujou panse 400 mawozo vin banm ranfò, gravin vin banm ranfò. Sa vle di e janm goumen, sak fè tou ou panse yo vin ban nou ranfò. Sa vle di e jann goumen, yo vin panse kòmsi n gon fòs. Wè sa m di n nan? Mesye, Bagay goumen sa poze avèl nan 5 segond. Yeah, poze avèl nan 5 segond. Jodi a jeudi, demen si Dieu vle menm tout kout bal bon. Jodi a menm tout kout bal sipoze kanpe. Mbral rele n prive, a di fòm te fè moun nan pou nou sou rezo a. Lanmò sanjou vitelòm, vitelòm lanmò sanjou. Ok, atis la k pale avèm. Ebyen depi lè sa fòm di nou ke pa gen kout bal ki tire ant Vitelòm ak nèg 400 mawozo yo. Konprann byen wi, depi lè Izo nan Vilaj de Dye fin fè pase mesaj sa, pa gen kout bal ki tire ant 2 gwoup yo ankò. Sa vle di, mesaj sa m panse ke li kapab pèmèt ke nèg 400 mawozo yo reprann fòs yo. E se sa k fè w wè gen anpil egzaksyon ki kontinye. ap fèt sou wout la. Nou pral kite w avèk Kolektif Jounalis an liy yo ki yo menm pral fè yon mach blanch an dat di 13 novanbre 2022 pou kapab denonse konpòtman lapolis, lapolis k ap touye jounalis, lapolis k ap bay jounalis gaz, lapolis k ap file bon bal dèyè jounalis. Paske o nivo de kolèktif la nou pa konprann pou ki sa jodi an la polis genyen yon groupe bouro anndan l k ap maspinen journalist, touye journalist, bandi yo tou ap touye journalist jan yo vle pèsonn moun pa di anyen nan sosyete a. Men sa pou moun ki nan sosyete a konnen lè la polis pran kòm edmi l journalist l ap travay pou kraze medya yo E kraze media yo se fini ak kesyon chien de garde ki genyen nan peyi Dayiti. Donk, se nan sans sa, nou konnen ke nan peryòd lan la gen anviwon 9 jounalis ki deja fè vwèl pou peyi san chapo, sa lapolis touye, sa bandi touye. Donk, Semèl te wè l nesesè pou òganize yon mach blanch, dimanch 13 novanm k ap vini la a, nan kapital ayisyèn nan, pou n denonse zak sasinay ke lapolis fè sou konfrè nou avèk nèg ak zam, nèg ki nan pouvwa pa bò isit. Donk, mach sa a n ap gen pou n òganize an ap soti sou Channmas lan. L ap pase Lalu. N ap pran avni Martin Luther King nan pou n al tonbe Kafou Ayewopò. Kafou Ayewopò, n ap pran tout wout Ayewopò a nèt pou n ale onivo Dèlma 33 pou n rantre pou n ale nan komisarya Dèlma 33. E se anndan komisarya a nou pral met bout a mach sa a. Poukisa? Paske nou estime espas sa a se yon espas ki ante. Se yon espas dyabolik, piske listwa rakonte nou nan tan ladiktati, Kòman ke anndan espas sa? Pa bliye, se li yo te rele Fò Dimanch. Fò Dimanch te gen ti non jwèt li Fò Lamò, piske se la tout opozan politik yo, yo te mete yo la epi touye yo, sa ki te konn mouri anndan espas sa. Donk nou estime espas sa dyabolik, fòk nou rive anndan l pou n òganize yon seremoni mistik. Lè m di mistik lan seremoni vodou pou n wete tout vye espri demon ki nan espas sa lapolis ap itilize jodi an kote yo touye Romelson Vilcin. Donk, semèl ap rete doubout, fòk nou rete konekte ansanm kòm jounalis pou n voye yon sinyal aklè pou respè libète laprès. Paske konstitisyon an, nan atik 28 tirè 1 an di l aklè, pèsonn moun pa gen dwa di jounalis lan ki evenman pou l kouvri, kilè pou l kouvri l e ki kote pou l kouvri l. Donk se pa lapolis ki pral vin di yon jounalis men ki dosye pou w kouvri, depi w pa kouvri tèl dosye men sa k ap rive w. Nou remake lapolis ki gen de polisye bandi anndan l, de polisye vwayou, Ap itilize yon kanpay pou di ke moun ki gen telefòn nan men yo, yo pa jounalist. Semèl ki se kolektif medya anliy yo, ap di polisye sa yo, li pa revyen a yo pou di kiyès ki jounalist nan peyi a. Menm jan nou menm, se pa nou pral kanpe pou n di kiyès ki polisye. Se IGPNH, se enspeksyon jeneral la, se DG pnh a k pral konnen kiyès ki polisye. Donk, fòk nou kite anndan laprès lan, Òganizasyon ki la pou konnen kiyès ki jounalis ou pa yo fè travay yo. Lapolis pa kab itilize yon fo pretèks pou ap touye jounalis. E n ap di a piblik lan, nou gen pou n òganize tou yon sware omaj nan jou yo k ap vini la a, apre mach la, an memwa 9 jounalis ki asasine nan peyi Dayiti pou paske Pi gwo peche yo fè nan vi yo, se enfòme popilasyon an, bay li verite, e jwe wòl chyen de gad yo lè bouwo yo ap fè popilasyon abi. Fòk nou rete konekte antre nou pou n konnen ki lè n ap òganize sware de omaj sa. Semèl ki se kolektif medya an liy yo, nou pap fè bak nan angajman nou pran pou n defann jounalis nan peyi Dayiti, pou n defann laprès, Paske se sa n etidye, se li n dwe fè, se li pou n egzèse, pèsòn moun pa ka wete l nan tèt nou. Se metye nou li ye. Donk lapolis pa ka met nan tèt li li pral anpeche m jounalis. Mwen menm m pa ka di yon polisye l pa polisye si IGPNH pa t fè yon yon dosye soti sou polisye a pou di sa pa polisye ankò. Donk n ap rete kanpe pou n defann metye an. E se sa k fè parapò a Romelson Vilcin Lapolis asasine, egzekite, anndan komisarya Dèlma 33 a, n ap gen pou n al depoze yon plent nan Wo Komisarya Nasyonzini sou kesyon dwa moun e pou n fè sa n ap gen pou n akonpanye avèk kabinè Mèt Arnel Remy epi Mèt Mario Joseph BAI k ap akonpanye Semèl nan dosye sa. Nou p ap fè bak, viv yon près lib! Yon près endepandan, yon près ki granmoun djòl li pou pèsonn moun pa ka met baboukèt nan bouch li. Kalite mach ke CMEL ap gen pou òganize dimanch 13 novanm kap vini la a, se pou nou retire kesyon demon ki lakay lapolis lan. Paske si anndan enstitisyon sa pat gen demon m pa kwè ke yon polisye te ka mete l anfas yon travayè de la près, pou egzekite l anndan yon komisarya. E se sa k fè n di se nan lakou a nou pral bout avèk mach la, paske nou estime o nivo CML, espas sa ante. Espri jounalis la rete anndan espas la, fò n al retire l. Pou n retire l, n ap òganize mach blanch lan, epi n apral bout li avèk yon seremoni mistik, yon seremoni vodou pou n de ante espas sa. Vwala lobjektif. Bon eske la police ap kite n rantre ou pa m pa konnen men la sèl choz nap mete la police fas a responsabilite l se dè journaliste kap nan lari a nap gen kamera nou nap gen mikro nou nap gen magnetrophone nou nap gen badj nou nan men nou e nou ka gen aksè anndan espas lan li pa yon espas bon bon li gen dè espas ki steril. M pa kwè yon komisarya fè pati espas steril. Douvan palè nasyonal ka steril. Ministè lajistis ka steril. Men se pa anndan yon komisarya ki se yon espas kote pou pwoteje lavi moun. Men on va écrire la police. Nou pa yon enstitisyon dezòd. Wi wap ekril wap fèl wap fèl de ou men ou pap kite w antre anndan. Non, banm di nou bagay. Se mèl klè sou sa. S anndan espas la yo te touye Romelson Vilcin. Pa gen pèsòn moun ki te di lapolis pa t gen dwa touye l anndan espas la. Ou konprann? Yo pa ka entèdi nou rantre nan espas la pou n vin depoze yon jèb flè nan espas kote yo te egzekilte Romelson Vilcin an. Sa nou klè ladan l. Yè ankò nou te sipoze genyen yon rankont o nivo bò kote ansanm avèk responsab pnh yo. Lè m pale de responsab pnh yo nou wè dirèkteman Frantz Elbé. Yon rankont ke nou menm o nivo CML nou boude. Nou boude rankont sa se kisa? Nou estime ke nou chita twòp avèk responsab yo o nivo pnh lan, wo eta majò dla pnh pa janm genyen yon rezilta ki jwenn. Yo asasine Maxiben, nou te gen yon bann prèv tanjib nan men nou, nou chita, nou pale avèk dcpj, nou ba l imaj, nou montre yon bakòp, yon fogon ki t ap asire. E machandiz pou vire nan zòn batiman a, pa gen anyen ki te jwenn kòm ankèt ki te rann piblik. Yo t ap britalize jounalis yo nan de mouvman popilè ki t ap fèt avan menm nou te òganize yon mach, nou chita avèk direktè de la pnh dalò, pa genyen okenn vrèman ankèt ki abouti. Sèvèl Romelson te kraze, paran yo oblije pa ka kite kadav lan gate paske tèt lan pa gen tèt ankò. Yo oblije pran kadav lan antre Pòdepè pou yo fè fineray yo demen vandredi k ap vini la. Nou pa ta ka anpeche paran yo fè fineray yo. Men, dosye an pa kanpe. Nou te deside di konsa pou n chita avèk responsab pnh yo, kisa n pral fè? Eske nou pral chita pou n bwè kafe ansanm avèk yo? Eske se pou n ka pale de pawòl? Kisa nou pral fè? Lè nou estime ke pa janm genyen yon ankèt ki abouti nan asasina jounalis yo, nan polisye k ap maltrete jounalis yo nan lari an, nou di pou n chita e pou n rekolabore. Avèk pnh lan, avèk tout dinite, jan sa te konn ye dan l tan, malgre te konn gen dè enpè, te konn gen dè deriv, men deriv yo rive twò lwen se dènye tan la a. Pou n chita avèk dirijan pnh yo, pou n kolabore ansanm avèk yo, 1, fòk yo rann piblik ankèt sou dosye asasina M. Romelson Vilcin an. Sa se youn. Dezyèmman, pou n chita avèk responsab yo onivo de la pnh, fòk yo kapab fè sa ki rele dwa libète dekspresyon an pou jounalis yo egzèse Metye yo an san kè sote andedan sosyete an, lè yo wè yon polisye yo pa oblije gen kè sote. Lè jounalis lan nan lari ap kouvri yon evenman, yon manifestasyon kèlkonk, pou l pap sibi de tout sòt de enjwi nan bouch polisye yo. Avanyè la, yo rele Louko avèk Ezayi, o nivo de dcpj, lè jounalis yo devan, gon polisye nan yon bakòp, ki di mesye yo, yo arete 2 ti vòlè nap vin kanpe devan la vin bare espas lan, nap kontinye fizye nou. Sa vle di yo gon veleyite pou yo asasine jounalis yo. E lèm te jwenn temwanyaj sa mte panse se jwe yon grenn jounalis tap jwe. Men se de jou an jou map jwenn tout jounalis ki t anba ap dim, relem, ap dim Kenny men sa yon polisye di yo ankò. Sa vle di nou pa gen dwa vin kolabore avèk responsab pnh yo nan okenn aktivite apre glande dan peyi an. E sa k sa k fè, nou menm onivo CML, nou ankouraje tout lòt asosyasyon de medya an liy yo e lòt asosyasyon de medya tradisyonèl yo pou rejwenn nou pou solidarite sa fèt. E on jounalis ki al kouvri on aktivite nan pnh lan, nou konsidere w kòm on trèt nan mitan nou. Nou konsidere w kòm moun k ap fè konplo pou kontinye asasine jounalis yo. Nou konsidere w kòm moun ki kontinye ap krache sou kadav jounalis yo a chak fwa yo asasine. E se sa k fè nou pral rete veyatif pou n jwenn dè ajans de près an liy ki pral ekri. Des activités ke pnh la ap òganize, n ap konn nan ki asosyasyon li entegre pou nou fè ce que de droit. E pou nou tèmine vrèman, nou mande avèk tout jounalis yo, ki se swa de jounalis medya tradisyonèl, medya an liy, moman rive pou nou fè solidarite sa. M t ap gade sou rezo sosyo. Lè polisye yo al retire yon polisye onivo de la boule 12 ki te nan yon move sitiyasyon, yo te kontan, yo t ap fè sèlfi pou montre ke yo t al pran polisye anlè an. Enben nou menm jounalis, ki sa k anpeche nou fè solidarite sa a n ap chèche byen lontan? Li lè l tan pou nou pa kite dè ti enterè mesken nan mitan nou ap fè nou ap mete jounalis nan kategori. Tout jounalis se jounalis. M Ka genyen jounalis ki gen plis eksperyans ke yon jounalis. Ka genyen jounalis ki gen plis tan nan nan egzèse metye sa. Men pa gen gwo jounalis. Nou tout la pou menm misyon. Se enfòme e fòme popilasyon an an dotre tèm lòt bagay ki genyen. Men fòk gen yon sororite. Gen yon dwe gen yon van de sororite ki trase nan mitan nou. Dosye sa a, se avè l pou n trase egzanp. Wi, n ap chita avèk pnh, n ap chita avèk dirijan yo, n ap fè aktivite ansanm avèk yo. Men fòk ankèt sa a abouti. Dèyè tout prèv yo la. Tout prèv yo la. E m wè jiskadat, poko gen anyen k di. Epi yo bezwen pou n al chita avèk yo, al chita pou fè kisa? Pouskèk n ap chita avèk moun sa yo? Kisa yo janm fè? Polisye pa kontinye ap maltrete jounalis, polisye pa kontinye ap asasine jounalis, ebyen nou pral chita avèk yo pou nou ouvri laba, pou nou ouvri lapòt avèk yo pou yo kontinye asasine jounalis yo? Non, sètfwasi, san nèt ase. Pnh lan gen yon sit ofisyèl. Non men se tan, ekoute hein. Pnh lan gen sit ofisyèl li, kote li kapab veyikile enfòmasyon l, l ap itilize kanal sa pou l fè veyikile enfòmasyon l yo. Si yon nèg vle, pnh mete sou sit ofisyèl ou vle releye l, al releye l. Sa se ou menm ki konnen. Men nou menm nou konnen nou gen, nou boude aktivite pnh yo tout tan nou pa jwenn ankèt ki rann piblik sou asasina Romelson Vilcin an. Ou wè pou n kenbe sa senpleman wi. Nou kenbe ankèt sou asasina Romelson Vilcin an. Dezyèmman, nou pa gen dòt fason pou nou pwoteste kont ansanm de deriv sa yo, ansanm de ekzaksyon sa yo ke polis yo ap fè sou nou. Nou pa ka al tire. Ou pa t wè Fantom 509, lè l te santi l pa t satisfè, l te mache kraze tout byen piblik, tire sou moun, fè tout sa l te kapab fè. Men nou menm, jounalis, nou pa gen sa yo. Nou pa detantè de zam afe. Se de mikwo nou sèvi, se de plim nou sèvi, nou sèvi de la panse entèlektyèl pou n bay, pwodui de zèv avèk popilasyon an. Kòman nou ka pwoteste ankò? Se òganize mach, se fè de emisyon spesyal. Kòman pou jounalis nou ankadre an nan sosyete an? Men ki lòt fason nou ka fè l ankò? La se yon prèv, se yon ak Istorik n ap poze pou n gade omwen si n ka jwenn ti kal nan respè nou genyen an. Se yon metye nob ki nan men w la wi. Ou pa ka kite moun vin dekonstwi l non. Papa Desalin te respekte dwa nou wi. Se pou sa l t ap batay wi. Jodi w pa ka kite nenpòt ti vwayou andedan pnh la vin kraze l nan men w. Nou gen dwa nou, menm jan konstitisyon an ba l polisye yo libète pou yo egzèse metye sa anndan sosyete an, se menm jan avèk nou. Nou p ap kite nèg yo vin kraze l nan men nou. E nou p ap pè di jounalis ankò. Nou p ap pè di l. Se yon egzanp k ap trase. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce ble an pou nou di ke vous appreciez le travail puis après qu'est ce qu'on dit à la prochaine.